Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kabab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm deja nap swete chak gren moun bon week-end e pi nou swete ke ou pral pase yon bon moman sou chanel la li se parti pou votre emisyon. Ben finalman se dom la Ki sapèl kòlèg. Misye frape ankò wi la. Misye frape nan yon ti video de 48 segond ki parèt trè viral sou lè rezo sosyo. Nou wè degre mechanste kòlèg. Kòlèg baz 400 mawozo. Kòlèg se m ta kapab di yon towo. Yon pwisan chèf de gang. Kèlken ki a la moral dan lè pye. Paske se jan de video. Alò m pa konnen si son video de propagand men li plis sanble a yon video charya kom pa egzanp lè nèg yo te pran normali djihadis yo epi charya son sot de lwa yo aplike yo enstore ekoute sou volon bèf yo koupe ponyèt ou si w al fè sèks san maryaj yo mete w sou yon plas piblik yo ba w 100 kout fwèt. ni fi a ni gason an. Se preske yon bagay konsa. Aparamant paske si w ap gade sou videyo sa, dayè n ap mete videyo a pou ou men ou pap gen chans wè tout pati videyo a kote l ap bay bal la ou pap ka wè l paske bon nou panse ke videyo a li trè viral e anpil moun gen chans wè l tou. Hey bonjou bonswa lemond koman nou ye. Men moun bò lakay mwen m pa konn fè yo abi non mwen menm pase depi ou wè moun nan e moun zòn mwen li m pa fè w abi men senpleman depi ou wè m fè moun zòn nan yon bagay ou mèt konnen se moun nan t fè tèt li abi si w se gratè lapoli se fizye m fizye w men lè se tripotay w ap mache fè kit se sou moun lakay ou kit se sou moun deyò kit se sou mwen antanke chèf. M pa fè w lòt bagay e sa m fè w bay sa m fè l la se se konsa se konsa bagay la fèt se konsa travay la fèt lè w pale yon premye fwa w pa tande w pale yon dezyèm fwa w pa tande twazyèm fwa nou pete de do pye w. M konprann byen ke se nan lide pou dire ke ben écoutez moi je suis collègue je suis l'homme fort personne ne peut. m arete. Eske nou konprann? Paske sa se pa yon vòlè. Sa se pa yon polisye. Se jis yon fanm. Sèt fanm la ki li menm m ta kapab di li sanble di yon bagay ki pa sa petèt de kòlèg oubyen de yon lòt moun epi yo vin pote plent pou li nan baz la. Sa k pase par la swit, kòlèg fè apèl a sèt fanm la. Bon m panse ke nèg yo fè byen paske yo pa filme vizaj li. Sa vle di yo filme l a mwatye. On n'a pas vu la personne. E pi kòlèg di mo li e pi aprè 2 bal. Baw nan pye dwat. Sa vle di m ap gade pou m wè fi a ki rive nan yon moman kote ke li anvi rale pye l. E pi kòlèg ap di ranje pye w, ranje pye w. E pi yo ba l yon bal nan chak pye. Sa vle di ke apèn video sa a sòti rezo sosyal anflame pou dire ke vwasi lòm ki kapab batay ak mesye 400 mawozo yo, vwasi lòm ki kapab batay ak tout bandi nan Pòtoprens. Malerezman. Setom la, il est sur la sellette. Li sou yon syèj ejektab. Son non se Jean Ernst Muscadin. Anpil moun fè elòj pou li pou dire ke ben ekoute, imedyatman nap gade video sa nou ta swete ke pou Muscadin fè fas a fas ak yon nèg ki rele kòlèg. Nou ta swete ke pou Muscadin fè fas a fas ak yon nèg ki rele lanmò san jou. Men ekoute, Muscadin nè pa bandi souple. M pa vle kòmsi le fèt ke nou twò renmen Muscadin epi nou anvi fouye yon kostim bandi sou Muscadin. Nou konprann sa m ap di nou an wi. Paske nou tèlman renmen Muscadin, mwen m tèlman renmen l tou, se sa k fè m ap pran anpil prekosyon pou m pa file yon kostim de bandi sou do Muscadin paske. Lè ou anvi di, se sèl misye ki ka batay nèg yo, se sèl misye ki ka bay nèg bal, bon, m pa vle nou pran liy sa paske li lè komisè. Ok! Li la pou l mate bandi men, de konsè avèk lapolis. Eske nou konprann? Donk, kolèg, nan yè, ou fè yon deklarasyon pou di w ap fè sosyal. Nan jodi, ou pete do pye yon fi ak de bal. Silvouplè kolèg. Eske sa fè pati sosyal la? Paske banm di w yon bagay, ou wè chèf, yon nèg chèf, lè w ka jere moun zòn ou, si gon bagay ki rive, ou kapab jije l, e lè sa w pi chèf. Paske m sonje, lè Adly te chèf nan Vilaj de Dye, lè gon pwoblèm, depi w wè se Adly k vini, moun yo pa pè menm non, paske yo konnen Adly an se yon chèf ki souple, lè w chèf ki souple, li pi bon. Se lòt jwe a yo oblije rele wi. M bliye kòman l te rele lòt sa k te nan do Adly a. A un certain moment nan Site Solèy, lè yon nèg fè w yon bagay, ou di l ou pral koute ti ougan. Li di w, al grate non a ti ougan w nan. E lè ti ougan vini vre, li p ap fè anyen. Manifestasyon, moun yo di y ap pase nan Simon Pele. Ti ougan di, non pa fè wout sa a, pase dwat. Moun yo di, non nou menm se wout sa a n ap fè. Ti ougan pa di anyen. Li rele yon lòt sòlda k rele Bacha m kwè. Bachanik parèt moun yo fè dwat moun yo kouri pase yo konnen sa son lòt danje. Donk lè w chèf sa pa vle di ke w kanibal pou sa. Konprann? Ou gon jan w ka jere bagay ou. Kòlèg on a pris note, on comprend que là-bas c'est vous qui régnez, c'est vous qui êtes le seul maître, pa ni pwoblèm. Kontinye men toujou sonje ke mwen toujou di nou ke nan zòn yo. Fòk gen yon veritab lyezon ki trase, yon veritab fizyonman. M p ap konseye ankenn bandi, paske dèfwa, lè m di pawòl yo, anpil nèg di, Erel Prod sa w ap di konsa? Apa w ap mande pou bandi fizyone, en? Enben ou bezwen pou nèg yo rete toujou? Men antre nou menm ak popilasyon an, nou pa la pou n fè popilasyon abi. Nou pa gen dwa fè popilasyon abi. E se sa k fè m ri. Dènye fwa m fè yon emisyon. Nèg al nan zòn kote m te rete yo bat moun. Poze mesye, poze! Poze paske li pa ka kontinye konsa. Paske m konnen depi m te gentan foure bouch mwen nan kesyon bandi ebyen yo pa p byen wè m. Virtyèlman m son nèg ki mouri nan tèt nèg yo. Men reyèlman je suis pas mort, je suis là! Bah oui je suis là! E fò m di nou ke m gen yon seri de emisyon m pral fè nan jou k ap vini la yo. Se manman pitit marivant. Donk, m vle pote konsèy sa pou nou mesye, menm lè nou pral mouri, m pa ta swete nou chache mouri a 2, 3 moun ki bò lakay nou. Paske sa ap fè tris anpil. Nou pa kab fè moun yo abi. Mwen m la pou sa. M konnen tout nèg, tout zòn, anpil nèg ou wè k ap pran pòz papa bon kè yo, yo fè moun bò lakay yo abi. Rankontre ak ti jèn, bat yo, li pa nòmal. Li pa nòmal. Mwen map denonse sa e map kontinye denonse sa. Donk, l'acte posé par collègue pwouve ke popilasyon ki nan zòn bandi yo, anpil nan yo parèt trè vilnerab. Trè vilnerab paske sa kap rive yon maten la, bandi an pa vle wè tèt ou, l fizye w. E, temwanyaj sa yo anpil wi souple. Yo anpil wi. Yon seri de nèg ki nan yon zòn, de paisible citoyen e bandi yo yo menm yo just pa renmen tèt moun sa epi yo di bon m pa renmen misye map fizye l epi yo chwazi yo pase a laksyon yo fizye l wi imedyatman bandi an fin tire w li mete yon chaj vòlè oubyen kelkeswa lòt akizasyon l mete sou do w se fini paske bandi an tire w e poutan. Bandi an tire yon moun de byen. E sa pou nou konprann nan wi. Fèt atansyon. Antretan fò m di nou ke lapolis li menm ap prepare l pou kapab afronte bandi martisan yo. Nou fini ak kwadèboukè deja la popo. Bon, fò n fini ak bandi yo. Degaje nou paske m pa la pou m bay travay lapolis la direktiv. Men, ban m di yon bagay lapolis. M pa gen pwoblèm non. Ou ka konpoze a bandi. Paske jan bagay la ye nan men nou la, ou kapab konpoze ak bandi pou touye bandi. Men apre sa baz, ban m di w yon bagay, se ratibwaze wi. A ben wi, paske e nan travay w ap fè a fò w pa montre ke ou parèt un peu partial. Partialite nan sans ke kòm si w ap batay avèk gwoup Ti Bwa e pi w ap pwoteje Izo. W ap batay a Gran Ravin, w ap pwoteje Ti Bwa. W ap batay Izo, Wap pwoteje yon lòt gwoup nan pa gen bagay konsa ou konprann non ou kapab antre nan baz yo ou gen ransèyneman ou antre ou konn tout sa pou fè epi aprè tout nèg pran bwa eske nou konprann paske jounen jodi a la m pa vle ke pou travay Frantz Elbe ap fè an pou se yon travay ki parèt parsyal fòk travay la enparsyal si nan lanmè a se. Requin an se 400 mawozo, 400 mawozo bwa. Men pandan wap bay 400 mawozo bwa tou, fok lot group ki anfas 400 mawozo a, anpil moun pa plenyen, lot bandi pa plenyen paske yo jwenn sipor la polis. Konprene byen. Nap vini. Frantz Elbe, jiska prezan, bon travay. Le Directeur General AI de la Police Nationale d'Haiti, Frantz Elbe, s'est prononcé sur la situation de Martissant, quartier assiégé par les bandits armés. depuis un bail. Donc, il annonce que la police va passer à l'action. On attend, parce que c'est évident pour nous, on est qui ça cap fait vais quitter donc avec euh, quelques images qui tapent dominé l'actualité ailleurs, des déclarations, tout ça, et puis nous venir avec une conclusion. Allez, à tout à l'heure. J'entends, selon le thème du sommet, mettre en avant les priorités d'Haïti pour la sécurité, élément indispensable pour la réappropriation par Haïti de son avenir. Dans le secteur crucial de la sécurité, qui constitue un véritable défi pour nous aujourd'hui, la délégation a inscrit des discussions, entre autres avec des dirigeants de certains pays, sur l'expertise, les techniques et le matériel préconisés pour établir l'ordre dans des concentrations urbaines occupées par des organisations criminelles. Haïti sollicitera le partage d'expériences avec les responsables des forces de police et armées de ces pays sur les opérations conjointes de police et de l'armée qui possèdent des engins lourds grâce à la mise en œuvre des projets qui ont été soumis au cours de la présentation du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud, qu'on appelle PRIPS, plan que nous avons soumis aux partenaires techniques et financiers le 16 février dernier. Aussi, dans un contexte de transition politique à un gouvernement élu, dirigé par des femmes et des hommes librement choisis par le peuple haïtien lors des élections générales, démocratiques et transparentes, et non partisanes, j'entends souligner que les acteurs nationaux, malgré les divergences qui subsistent, œuvrent pour trouver une solution politique inter haïtienne qui permettra d'établir le climat nécessaire pour effectuer des modifications constitutionnelles et jeter les bases d'un système politique plus adapté au, au contexte et réalité Ayisyen. Sitiyasyon peyi Dayiti ki pa sispann degrade chak jou pi plis nan tout nivo, san zankenn dispozisyon nan nivo gouvènman an plas la pou pote repons ak sitiyasyon sila, se rezon fondamantal ki pouse ansanm pati politik sa yo met tèt ansanm atravè akò sila ki gen pou non Pèn modifye. Inisyativ sila a reprezante yon repons fas ak konpòtman manfouben Premye Minis Ariel Henry ki pandan 11 mwa li okipe primati a pa pran ankenn mezi kont fenomèn kidnapin, grangou ki pa sispann nan transfòme lavi pèp ayisyen an kou yon lanfè, daprè reprezantan pati politik Fòs Nasyonal pou Demokrasi nan akò sila. Serge Jean-Louis prezante yon bilan totalman negatif sou jesyon newochirirjyen an nan tèt Leta peyi Dayiti. Tou lè endikatè sont o wouj. M pa ekonomis. Sur le plan économique, s on bagay. katastwofik. Pèp la ap viv yon mizè nwa ke tout dirijan politik sa yo la a depi nou egziste se pou la premyè fwa nou wè pèp ayisyen ap viv sitiyasyon sa a. Si nou gade Sur le plan de la sécurité, se yon lòt katastwòf paske ensekirite a an jeneral ke nou rele ensekirite deta li ravaje tout nanm sosyete a. Rezilta katastwofik sila gen pou wè ak movè volonte chèf gouvènman an ki daprè Arodon Bien-Aimé santi l plis konfòtab nan detèryorasyon sila nan lide pou pase plis tan nan pouvwa a Kòdonatè jeneral antant nasyonal la kwè mobilizasyon se sèl mwayen pou debarase peyi a ak Ariel Henry ki senbolize ensekirite ak grangou ki pa sispann bwase bil pèp ayisyen an dènye mwa sa yo. Pa gen pèsòn ki epanye, menm timoun piti. Ni lajounen, ni lannwit. Ou anndan lakay ou, ou pa an sekirite. Ou pa konn ki lè y ap vin pran ou. Se sa k fè jodi a, Penn, nan sousi pou l kontinye mobilizasyon nan peyi a, pou retire peyi a kote l ye la a, nou pran responsabilite sa yon fwa ankò pou n di nou detèmine pou n akonpaye pèp ayisyen an. Mobilizasyon sa yo ap kòmanse apati 7 jen k ap vini la nan vil Gonayiv, kote ansanm siyatè akò pen modifye yo ap prezan sou beton an pou denonse fenomèn ensekirite jeneralize a ki gen kòm eleman kidnapin ki pa sispann afekte kotidyen pèp ayisyen an, daprè Youri Latortue ki kritike gouvèneman an ki pa janm prent okenn dispozisyon pou rezoud pwoblèm Matisan an. N ap lanse manifestasyon sa a nan vil Gonayiv kont ensekirite, kont lavichè, kont Ariel Henry k ap dirije nou la m ka di peyi san kokorat e le vandredi madi 7 mèkredi 8 le vandredi 10 n ap genyen nan vale latibonit la. peyizan yo ki pral fè pase menm revandikasyon yo. Se pa premye fwa jan akò sa yo ap siyen ant divès pati politik nan lide pou konbat yon advèsè komen sou pouvwa a. Kesyon n ap poze tèt nou konbyen tan akò sila ap dire e si l ta dire ki posibilite ki genyen pou inisyativ sila rete doubout sizanka. Advèsè sila ta rive kite pouvwa a, jan sa konn fèt nan istwa tip inisyativ sa yo, sèl avni k ap anmezi ba nou repons kesyon sila. Popilasyon an pa mete l, men mwen te toujou di ke Ariel te ka vin yon gwo premye minis si l te konprann le moman istorik pou l te rele tout pati e òganizasyon pou l te fè le konsansis. Lè w pa gen lejitimite nan eleksyon, fò w chèche lejitimite a atravè le konsansis. sesi n'a pas été fait. N'ap di nou, gen dè sitiyasyon spesyal de vi ki rive nan vi yon pèp. Lè l rive, fò tout moun mete yo a la wotè. Ariel pa mete l a la wotè, nou menm kòm òganizasyon politik nou pran responsablite nou. Paske si l te mete l a la wotè, jodi a nou t'ap nan tranzisyon koupe fache pou ke nou ka reyalize jisteman pwosè yo, pou ke nou ka reyalize ebyen tout travay ekonomik ki te dwe fèt Pou ke nou chanje jisteman sitiyasyon ekonomik yo e mennen nan eleksyon. Jodi a, te gen yon travay ki te dwe fèt, yo pa fè l e Penn pran responsablite l. E pa bliye, pèp la, pi gwo fòs pèp la, se la mobilizasyon. Li pa gen lòt. Li pa gen etranje k ap pale pou li. Dayè, ou wè Ikrèn la a, ou wè jan peyi yo reyaji pa Ikrèn, konbyen èd yo bay, ou wè nou menm ki plase nan Karayib la, ou wè atitid yo parapò avè nou. Le pèp dwa toujou èt mobilize pou ke li defann dwa l, menm si nou rekonèt ke gen anpil mobilizasyon ki te fèt, gen de moun ki pa konpòte yo kòrèkteman pa rapò a popilasyon an, men nou menm ki te chwazi pa rantre nan gouvènans sa a, n ap kontinye batay. E nou etone nou tande Premye Minis la ki ap konstate ke lapolis pa gen ekipman, ke fò gen yon fòmasyon adapte pou lapolis la apre 1 an, apre 1 an. L ap konstate. Li pa di ke men kòb li met nan bidjè a pou achte ekipman. Li pa di men ki inite k ap pran fòmasyon an, alò ke nou te pwopoze l fòmasyon anti-gang lan depi 9 mwa e nou te pwopoze l ekipman. Jodi a l ap konstate. Donk nou kwè ke jodi a yon otorite apre 9 a 10 mwa pa ta dwe konstate, li ta di men ki rezilta ke l bay. Epèn pote solidarite l a gran Sid la. Nou konnen antrepriz yo, moun yo, jan yo gen pwoblèm. Nou tande yo ta pral antre nan grèv. Petèt, nan bòn fwa yo, gen lè pa yon ti delè, men m ap di anyen pap mache. Il fo ke gran Sid la, ebyen, li kanpe, paske pen ap rive ladan l, paske jodi a, nou tann anpil pou te montre bòn fwa nou, Men otorite yo, y ap konstate olye ke yo vin di ki rezilta. Kondane tou minis Maniga ki fè konnen Matisan lekòl ouvri. N ap di minis Maniga, antanke youn nan responsab edikasyon, ou pwouve w mechan, ou kriminèl, ou asasen menm jan avè Ariel Henry. Ki fè jodi a, kote ou depanse yon pil lajan ba yon gwoup nèg Pwal monte yon fim pou fè le mond antye ak kominote entènasyonal la wè ou ouvè lekòl. Mesye nou mechan. Ou fin depanse kòb la jodi a. Kòb sa ou te ka pran l. Ou pale avèk ti mesye k gen zam yo. Ou ba yo yon lòt direksyon pou yo viv tankou moun. Pèmèt tout moun ki deyò kay yo ta retounen lakay yo. Prefere ba yo lajan pou yo kite w vin lanse yon radòt lekòl ouvè, egzamen, pandansetan Jodi a, pa gen yon moun ki ka pase Matisan. Pa gen yon lekòl ki ka ouvè Matisan. Komisarya pa ouvè, Medsen San Fwontyè pa ouvè, elatriye. Mezanmi, nou mechan anpil. E n ap mande pèp sa a, kot Andre Michèl, ti Nènèl Kasi, ti Asad Valsi, e Moyiz Jan Chal? Tout te lanse dèyè bagay pou yo te ansasinen Jovenel Moyiz, pandan l te mete 9 goud sou yon gaz. Jodi a nèg yo met 70 dola sou gaz sou dizèl la, tout moun chita lakay yo sou blòk glas yo. Eske sa kap pase al bon pou ou? Eske moun kap mete w deyò bon pou ou? Ebyen se pou tout rezon sa yo menm ki fè jodi a nou di 7 jen nap gen 2 sitin. Youn devan Lafrans, youn devan Bini. Si 7 jiyè 8 jiyè, nou pral lanse peyi lòk nan 10 depatman an, kote n ap gen gwo mobilizasyon, manifestasyon k ap fèt, wòch, kawotchou, nou pa bezwen konnen, se operasyon ras kabrit ki pral fèt nan peyi a. Sa vle di se yon fason pou n kapote gouvènman kriminèl, asasen Ariel Henry ki p ap regle anyen, ki asepte mete peyi a, mete jèn gason ak jèn fanm, ki se yon asosyasyon ki travay sou domèn petite enfance tou, mete tèt ansanm avèk Ecole normale de jardinière d'enfants, mete tèt ansanm pou nou fè yon journée d'echange sou ekipman, materyèl ki dwe nan klas preskolè. Jodi a nou konprann ke nan klas yo gen yon gwo fay o nivo materyèl ke timoun dwe jwenn pou yo jwe. pou yo ka aprann o nivo preskolè. Donk echanj sa a li fèt avèk diferan aktè e pou wè kòman nou ka arive fè timoun nan tout nivo, nan tout sektè ka gen bon jan materyèl pou yo aprann, pou yo ka reyisi nan aprantisaj yo. Men nan ki kontèks nou fè li? Nou fè aktivite sa a Paske ministè a la nan moman sa a li ap difize, l ap fòme dè direktè dekòl sitou o nivo nasyonal, o nivo piblik, direktè dekòl piblik sou yon nouvo dokiman ki rele kourikoulòm edikasyon preskolè kote ke dokiman sa ba yon bann oryantasyon pou tout moun k ap travay anndan preskolè e kote ke dokiman sa a li raple ke timoun bezwen jwe Pou yo aprann. Timoun aprann an jouan, timoun aprann fò yo manyen an manipilan, kote y ap fè esperyans deyò klas, anndan klas, donk yo bezwen bon jan materyèl pou yo reyisi aprantisaj yo. Jodi a gen anpil prezantasyon anndan kote ke n ap wè ki tip de materyèl jodi an ki pli adapte. pou klas preskolè yo. Donk, kontèks la se sa. Wi, se yon konsta. Dayè, nan debi aktivite a, gen videyo ki montre ke, videyo ki sòti nan vizit ki te fèt nan diferan depatman, paske gen fòmasyon e nou te pwofite vizite kèlke lekòl, kote ke nou wè ke gen yon fay. O nivo materyèl, lekòl yo bezwen ekipman, timoun yo bezwen ekipman, yo pa gen ase ekipman, yo pa gen ase materyèl pou yo travay byen nan lekòl preskolè yo. Se yon trè bòn desizyon e se youn nan bagay ke nou menm o nivo Synapo a nou te toujou konn ap pwone tou, nou te toujou konn ap fè deba sou li paske nou konnen ke Li konn trè difisil lè ke gen yon polisye ki mouri nan egzèsis fonksyon l, ebyen pitit li, madanm ni fanmi l se mizè ke y ap pase pou yo kapab jwenn jwenn chèk li. Nou te toujou ap plede an favè fòk ta gen yon yon bagay ki di pou konnen ke lè polisye a mouri li p ap pase mizè, a la mèsi de yon direktè jeneral, a la mèsi de yon minis, de yon lòt chèf ki pwal fè jès avèk pitit li, avèk madanm ni, men nou rete kwè ke dekrè gouvèneman pran pou pèmèt ke madanm polisye yo, pitit polisye yo, fanmi polisye yo touche chèk yo. e se yon trè bòn desizyon e fòk nou di w tou nou poko wè dekrè a nou poko wè l kisa k ladan l dirèkteman e n ap fè demach pou nou kapab jwenn ni pou kabinè davoka nou kapab gade kisa ki ladan l dirèkteman se sa k fè ke nou pa ka fè twòp twòp kòmantè sou li e mwen panse ke e se dekrè a se lè nou wè l lè nou fin fè analiz apwofondi sou li si n ap wè pral genyen yon pozisyon final sou li paske yo fè konnen ke se nan egzèsis fonksyon polisye a e egzèsis fonksyon li vle di ke lè polisye a li menm li li se lè l nan swa nan operasyon lè l ap travay ke li mouri men kounye a la fòk pa gen yon fòk li pa fèt de fason aske menm lè polisye a tou li ta malad ke ke ke l mouri. M konnen ke rekonpans on polisye ki mouri nan egzèsis fonksyon l sou chandbatay avèk inifòm sou li, se pa menm bagay avèk lè on polisye e se malad li malad ke li mouri. Paske ou rete ou polisye 24 sur 24, menm lè w lakay ou, ou pa avèk inifòm sou ou, ou ou toujou rete ou toujou rete polisye. Men nou menm onivo Senapo a, nou rete kwè ke Se yon trè bòn desizyon, men n ap sèlman rete tann arete a sòti pou nou kapab wè dekrè a, pou nou gade ki sa, ki lòt avantaj ke polisye yo menm yo ap benefisye. E fòk nou di w tou genyen ansyen depite Kavayon an, Mesye Wenchel Olivier ki te travay sou, Mesye Olivier ki te travay sou yon pwojè konsa ki te vote nan chanm dè depite. de depite a ki pa te vote o nivo sena. M panse ke se misye ki te vin avèk on tèl on tèl inisyativ epi tou li travay de konsa avèk lòt on seri de lòt se sektè. Nou nou pa di a san a san pou san se tèks li a ki ki pase men m kwè ke li se premye moun ki ki te vini avèk yon tèl yon tèl inisyativ. Yon lòt kote, Synapoh a ap felisite tou Direksyon Jeneral Lapolis ki te rantre nan yon tèl demach pa rapò avèk dekrè ki sòti a paske nou te gen chans onivo Synapoh a yo te envite nou nan kad yon atelye travay ki te fèt nan Direksyon Jeneral Lapolis yo te prezante nou dekrè a yo te montre nou kisa ki ladan l. paske yo te aprann nou ke gen lòt chanjman ki pral fèt ladan l. E nou felisite wo kòmandman lapolis la, Direksyon Jeneral Lapolis ki la a, pou travay ke yo te fè, yo te pran a kè yon tèl inisyativ pou te ede polisye yo a chak fwa ke polisye yo viktim, a chak fwa ke paran yo, pitit yo gen difikilte. E n ap, nou swete ke onivo Synapoha gen lòt travay ankò ki fèt. Sa se, sa se yon pa Men, ret on pakèt lòt bagay ankò ki pou fèt, tankou dosye asirans, dosye ti kat polisye yo ki vin ap bay ti pwoblèm jounen jodi a, kesyon Onapolis. Tout sa yo, m panse ke ret on pakèt lòt bagay ankò ki pou fèt, men dekrè sa ki sòti a, se yon pa, se on bon bagay ke li ye pou polisye yo, pou fanmi polisye yo, e nou swete ke gen lòt. bagay ankò ki fèt pou pèmèt ke polisye yo genyen konfyans, pou pèmèt ke polisye yo kapab fè travay yo jan yo sipoze fè l. Jodi an nou vin prezante bay laprès yon nouvo pati ki rele Pwovidans ki ka retire Ayiti nan sa l ye la jodi an. E pou n ale pi lwen, nou kapab bay Pwovidans de definisyon. youn a dimansyon spirityèl e lòt la a dimansyon politik. On va s'intéresser à la définition politique. Lè ou pale de Leta pwovidans, ou di ou di se yon Eta ki fè entèvansyon l nan domèn ekonomik e sosyal nan objektif pou amelyore lavi chak sitwayen. La première action de l'État-providence, c'est la mise en place d'un système de protection sociale. L'État-providence, basé sur la valeur fondamentale et sur un principe de solidarité, le partage des richesses, telles que dans le domaine de l'agriculture, la peche, etc. L'Etat Providence Se se yon Leta entèvansyonis. Li konbat lenjistis sosyal, le dumping social. Li kont tout fòm de politik de mache nou kontwole. Kont tout fòm politik peze souse, diskriminasyon, koripsyon anndan Leta a. Nou tout dwe an favè de yon de yon Eta pwovidans. paske se sèl mwayen ki egziste jiskaprezan pou rezoud pwoblèm ekonomik e sosyal nan yon sosyete. Nou tout dwe konsyan ke peyi a ravaje pa tou yon ansanm de kriz sosyal depi plizyè deseni, e nou pap ka rive rezoud kriz sa yo si nou pa mete anplas yon eta Providence c'est le seul moyen Nou rete kwè pou chanje sistèm sa fòk nou pase obligatwaman pa la redefinisyon de nos valeurs fondamentales ki se libète, egalite, fratènite e ki pral bay pa la swit nesans a yon nouvo rejim politik jis e imaniste. Viv la providans Viv Haiti Nan gran dialog nasyonal ak tout sektè pou n chanje sa tout bon vre pote kole nou tout ladan. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.